Hello bonswa YouTube Bonswa kòman nou ye Jodi a map pote yon video pou nou kote ke mwen pral di nou kiyès mwen ye Non mwen se Christina mwen ap viv avèk manmanm papam mwen genyen 6 sè 2 frè mwen pap viv an Ayiti atyèman la mwen ap viv usa mwen fè videyo sa kote ke pou m fè nou konnen ke si nou ta renmen aprann konnen anpil de mwen menm, nou pa bezwen ezite kite yon kòmantè, yon like, epi pataje l, kèlknoswa yon fanmi ou yon zanmi ou ki ta renmen konnen m tou, li kapab share li ansanm avèk yo. Mwen pa gen anpil bagay ke mwen ap di, mwen jis vle pataje videyo sa ansanm avèk nou, ke Nap wè nan yon lòt video pwochèn fwa. Bye!